Venteyin mwa apre asasina prezidan Jovenel Moise, asasen yo o pouvwa, Martine Moise, ansyèn premyè dam, fè premye minis Ariel Henry pase move nwit. Nan yon tweet frè se sè byen eme ebyen madanm nan souke tout primature e nou pral ba ou detay. Mèt Newton St Juste aprè FBI fin debake nan peyi Dayiti kesyone mèsenè debake kay prezidan Jovenel Moïse ebyen medam matmwazèl e mesye li fè gwo revelasyon sou dosye a. Martine Moïse, ansyèn premyè dam, fè Premye Minis Ariel Henry pase move nuit yè swa. Yè, nan yon twit madanm sila a deklare, Asasen yo sou pouvwa a toujou. Yo la, yo ap dirije. Ayiti ap kontinye mande yon tribinal penal entènasyonal menm jan sa te fèt pou Liban an lè ke yo te asasinen premye minis lan. Medam, madmwazèl e mesye map raple ou premye minis Ariel Henry te pale anvan e pandan e apre asasina prezidan Jovenel Moïse nan telefòn ansanm avèk Joseph Felix Badio. Joseph Felix Badio sa a ki t ap mache chèche zam, ki t ap mache lwe machin pou mèsenè pou t ale kay prezidan Jovenel Moise. E raple ou, lè dosye sa a te pran lari, lè rapò dcpj a soti, ansyen komisè gouvènman an Claude Bedford, rapidman l ta pral ekri Digicel pou l di Digicel, tanpri souple, Ebyen, ban mwen relve apèl telefonik Badio ansanm avèk Premye Minis Ariel Henry. O o, ebyen frè e sè byeneme, Digicel nan nòt li mete deyò a, nwa su blan li ekri, Premye Minis Ariel Henry te bèl e byen pale ansanm avèk. Badio Joseph jou asasina prezidan an. Enmi frè e sè byeneme lè Doktè Ariel Henry monte kòm premye minis nan tèt peyi Dayiti, li rankontre ansanm avèk minis jistis la epi komisè Bedford. Komisè Bedford te gade premye minis lan nan je li di l, Siw konnen w enplike nan touye prezidan map mare w. Lè sa a, lang Ariel te plen bouch li. Li pat ka leve pye l. Li te santi, ebyen, devan l gentan plen ap vide atè. Sa l te rele mesye yo pou l te pale ansanm ak yo, ebyen, frè e sè byeneme, li te di mesye yo, n a pale yon lòt fwa. Tèlman, ebyen, Komisè gouvèneman te twomatize l ak deklarasyon sa l te fè. Kèk jou aprè, Komisè gouvènman pral mande Premye Minis lan pou l vin reponn kesyon sou asasina prezidan pou l vin di kisa l t ap di ak bandi yo. Hen! Ou konnen, se tout asasen yo k met ansanm k ap dirije. Imajine w yon nèg k ap fè trafik zam ak trafik bal, ki se Bertho Dorcé, avoka Ariel Henry, hum! Yo di premye minis pa ale, paske w konn bagay la, pa mete pye w! Kòm rekonpans frè e sè byeneme, olye premye minis lan al bay eksplikasyon, li mande ansanm avèk minis jistis la, Rockfeller Vincent alepòk, pou revoke komisè gouvèneman. Kounye a la a, Rockfeller di, oh! PM, Ou wè mwen menm m ka fè gwosè krim sa? Ou bezwen yo di m te nan touye prezidan avè w? Humm! Adje lavi sa o! Ebyen kòm premye, kòm minis jistis la pa pran desizyon pou revoke komisè a pou aksyon sa l poze, paske premye minis Ariel santi, o, sa s on derespektan, s on radyès ki mele ansanm avèk yon grenn pèmèt! Ebyen li pran desizyon li revoke komisè li revoke minis jistis tou lèl fin revoke frè se sè byeneme li pral ranplasel ansanm avèk ansyen dròg dilè Bertho Dorcé avokal ki nan trafik zam ak bal alye Dimitri vorb li pral mete kiyès kòm komisè gouvèneman Jacques Lafontant tchoul restavèk esklav volontè. Jiskaprezan, Premye Minis pa gen kouray pou y kanpe pou y di men sa y t ap di ansanm avèk Badio. Men pa bliye, yon pati nan asasina prezidan ki monte Ozetazini Damerik. Pase se nan peyi sila a konpayi sekirite CTU te pran angajman pou rekrite Kolonbyen pou vin touye prezidan. Ajan FBI soti nan peyi Tonton Sam, ajan FBI ki patisipe nan touye prezidan. E raple w, alavèy asasina prezidan, lè nèg yo pa ka jwenn avyon, ebyen James Solage pral retounen Ozetazini pou vin pale ansanm avèk responsab CTU. E raple w, ane anvan yo, John Joël Joseph te fè twit, li te di, sou lòd Departeman Deta, yo ap vin mare Jovenel Moise. Donk, medam, matmwazèl e mesye, dabò, fòk Lèzetazini li menm, ebyen, pran responsabilite l. FBI ki debake, kesyone mèsenè, kesyone premye minis. Donk, e dènye kouk pou touye koukou a, Martine Moïse pral di w, asasen yo toujou nan pouvwa a. Asasen yo ap dirije. Si les assassins dirigent, frères et sœurs bien-aimés, kote w pral pase pou jwenn jistis sa a? Antouka, n ap kontinye batay. Mèt Newton Saint Juste, Aprè FBI fin poze aksyon sa nan semèn nan nan peyi Dayiti, ebyen nan yon entèvyou eksklizif li bay ansanm avèk moun Afè Bon TV, se pa 2 a 3 koze li pa mete deyò Frè m ak sè m k ap koute m, mwen envite w tande Mèt Newton. Pou fè anviwon 1 an, n ap di ke krim nan te kòmanse Ozetazini, ebyen fòk pwosè a kòmanse Ozetazini apati de moun ki t ap travay pou krim nan, cia e FBI, ki te nan planifikasyon krim nan, fòk yo tande yo avan tout moun. Sa pran plis ke 1 an pou yo te tande yo, pou yo arete yo. Menan genyen de moun nan prizon an Ayiti ki kapab sèvi e y ap vin arete yo. Kouwè yo arete de moun deja. Konnen sa ki fè nou mal se jan nou wè dosye ap mache an Ayiti. Se kòm si m ta di w pa t gon prezidan ayisyen yo te touye. Jan lajistis ayisyèn konpòte li. Jan gouvènman an tou konpòte li, kòm si m ta di w pa t gen yon prezidan ann Ayiti yo te asasinen, kòm si yo pa ka asasinen yo tou. Se sa. E sa yo pa konprann nan? E sa yo pa konprann? Sa montre tou s on pakèt bann tchoul restavèk pa gen anyen k serye yo ap ka regle non. Pase si w gen yon ekip nèg opouvwa yo fin asasinen yon prezidan nan yon sitiyasyon konsa. Epi yo rete se kòm si ryen netè. Evre? Sa montre klè ke yo tout patisipe nan touye prezidan e yo ap touye yo pi mal pase chen. Ann avanse. Donk nou menm n ap tann. Sètènman m tande de rumeur, m tande de bagay ke m pa verifye konsènan premye. Li di klèman ke te gen yon echanj ant Ariel Henry epi Felix Badio. Li di apèl sa yo mennan yo te fèt vre, menm lè biwo kominikasyon premye minis lan te maladwatman ap eseye defann li. Mennan il faut savoir. E pa maladwat yo t ap maladwat eseye defann. Yo pa t ap maladwat eseye. Yo konn sa yo t ap fè a trè byen. Mèd Newton yo konnen sa yo tap fè a. Pase si premye minis gen 2 nimewo yo fè je yo chèch pou yo di son sèl en en en en sa se pa maladwat a e fèy yo ap kase kouvri sa en Martine Moïse klè poul diw les assassins sont au pouvoir en en an avanse. Par le contenu de ces appels, de ces conversations, mwen menm avè w nou pa gen yo, se ankèt sa ki rive. Lòt bagay ankò nou wè ke New York Times depi le 10 a 11 janvye 2022 te soti yon atik kote ke yo ta menm, yo te di de bagay kote Sa vle fè kote pou Robinson t ap pwoteje Badio, yon ansanm de detay. Donk se de bagay ki ap fè objè de envestigasyon, sitou Ozetazini. Mennan, le pwoblèm se ke an Ayiti, il y a okoun volonte, e menm konpetans, paske an fèt, li fasil pou n di de moun, yon moun pa gen volonte pou fè yon bagay. Se sa, li klè. Men fò l gen kapasite pou l fè l. Fò l gen kapasite, paske dosye sa, Lè w pran ansanm de konplikasyon teknik ke l gen ladan l, m pa konnen yon jij an Ayiti ki te pran fòmasyon pou sa. Ou konprann mwen? Bon, e li kapab aprann de bagay sou leta, men sa mande yon pakèt volonte, yon pakèt mwayen, paske ou pa konn tout bagay, e pa lekòl ki aprann ou tout bagay. Sitou an Ayiti, jan sistèm edikatif nou an ye, o pi wo nivo, n ap pale de inivèsite. Mwen menm pèsonèlman kòm avoka, Te gen pa egzanp yon ka yon dosye teworism te an Frans yo pèmèt kapab gen yon kolèj sètadi plis ke yon jij denstriksyon sou yon dosye men lakay nou nou pa genyen lwa sou sa li fodra ke nan yon tèl dosye ou byen pou de tèl dosye nou gon lwa ki otorize pou ke genyen envestigasyon ke dè yon kabinè denstriksyon gen yon ansanm de jij ki sou dosye a men legalman n pa gen sa. Donk se pa san rezon ki fè ke nou wè l konsa. Te gen yon tantativ yo te fè men andeyò lalwa sou dosye Jean Dominique la m kwè an 2002, 2003, 2001. 2002, sa a pa t posib. Mennan, fò nou gen yon lwa ki otorize sa. Men mentnan, menm lè ou pa gen lwa ki otorize ke enstriksyon an fèt o premye degre a vèk plizyè jij, men fò bay jij ansanm temwen, paske anfèt se pa anpil jij ou met sou dosye a. Yon jij denstriksyon vle di kisa? Nan espri e nan lèt lalwa an Ayiti, yon jij denstriksyon sè yn jiridiksyon. Se yon tribinal. Jij denstriksyon an pou kont pa l, li konstitye yon tribinal, donk yon enstitisyon. Men l pa kapab se yon grenn polisye, yon grenn grefye, yon grenn plim ki avè l. Jij la pou kont li. Lè w di yon jij enstriksyon la Repiblik Dominikèn, sa vle di ke gen medsen lejis ki nan biwo l, li gen psikològ ki nan biwo l, li gen espesyalis an balistik ki nan biwo l, li gen tout kalite espesyalis ke l bezwen, ke l ka fè apèl avè yo, ki disponib pou li. E lè w di sa pou nenpòt ki peyi, yon majistra menm, lè w parèt devan, sa li rele la Fiscalía de República de Santo Domingo, Ou wè son gwo batiman, on kom e pa tankou komisè gouvènman ki genyen Pòtoprens yo ki genyen on fèy papye, on kòd nan men yo epi yo pa gen okenn lòt resous zimèn e materyèl vre ki ka pèmèt yo fè travay la. Men non, dosye sa a ta dwe anonse on sòt de revolisyon jidisyè, a savwa, il faut ke nou di lajistis se pa on kòd, se pa on moun ki, ki yo rele jij li gen on kòd nan men l oubyen l gen on wòb sou li ki fè yo rele l jij. ale avèk avèk jisteman mèsenè sa yo selon ekspètiz ou pou ki rezon? Ou konprann mwen salye konpatriyòt ki poze kesyon sa yo ou konnen ke m pa kapab di w egzakteman pou ki rezon ak pou ki rezon men teknikman kisa li ye nou te di depi an jwen Ke yap vin pran Vincent. Yap vin pran Sanon. Se tout moun nou wèn te pran yo. Gen lòt ankò yap vin pran. Ban nou 2 non. Ban nou 2 non. Ban nou 2 non Mèt Newton. Bon ok ou pa bezwen ban nou. Tande mèt ok tande tande. Se weekend Mèt Newton se nou 2 an kap pale pa gen moun kap tande nou vrèman. Mèt Newton eske sipozeman. Eske ou panse yap pran Ariel kanmèm. Kanmèm. San filtè. Tande. San filtè san filtè. Eske yap pran Ariel. Euh non pa paske li t premye minis men ekoute pou yo pran yon moun nan dosye sa fòl gon lyen ant li menm avèk krim nan avan pandan ou aprè tande byen m pa di ke l pa genyen pou l pa koupe non se pa sa m di. Nan fwa yo detèmine lyen an. Eske pa egzanp nan premyè reyinyon ki te fèt Miami yo lè nèg yo t ap pran dispozisyon oubyen lè yo t ap chèche kòb pou yo vin asasine Jovenel Moïse eske Ariel Henry ki lyen l avèk moman sa a nan dosye a? E lè mesye yo antre ki lyen l te gen avè yo lè yo t ap fè krim nan avan yo fè l apre donk fò yo chèche eleman sa yo dabò avan ke yo avanse nan karyè la epi Pou kesyon zanmi entènot la yo sou moun yo vin pran yo nan premye moman, premye gwoup moun yo te vin pran la yo, se te pou te konfwonte yon ansanm de moun ki nan prizon deja tankou Jaar, tankou John Joel Jouthe, tankou Palacios ki te fin di y ap plede koupab, apre sa yo di non, yo pral nan pwosè y ap plede non koupab. Men nan pou yo te kapab chita akizasyon kont moun sa yo, lè yo vin pran de moun ke yo estime ki te an kontak avèk Jar, pa egzanp, si avoka Jar yo te di ke Boncharge Fò yo retire l paske Jaar pat nan reyinyon pou li planifye krim nan Ozetazini. Or, sa k fè lajistis amerikèn antre nan kesyon an, se paske lalwa lakay yo di yo ke depi w te vin planifye krim nan lakay yo, kèlkeswa kote w al fè l, si se yon kidnaping, si se yon asasina, yo konpetan. Donk, yo te pretekste ke kòm John Joel Joseph, kòm Palacios, Kòm Jaar pat Ozetazini, donk pat okenn rezon pou yo pouswiv yo, donk yo pral plede non koupab. Donk se te yon presyon ke yo tap egzèse sou la, sa nou rele le, the prosecution Ozetazini, ebyen il a fallu ke yo te vini avèk de moun, e si w pa wè, lòt jou la, Jaar oblije plede koupab, paske lwèl pa gen wout pou l sòti. Donk sa se yon bagay teknik li ye. Tijar ta bay bon jan moun ki te finanse krim nan. Men se nòmal pou l jwenn yon. Rediksyon? Yon soulajman. Ok. Wi, se nòmal. Si li ta di kiyès moun ann Ayiti nan sektè prive a yo ki te fè gwo maraton sa a pou vin asasine Vilmènèt, se nòmal pou l jwenn yon rekonpans. Wi. Gen pap di l pa t fè krim. Donk, il faut konprann sistèm web sa. Mennan, nou pa konnen ki tip de fòmasyon yo kapab bay nan kolaborasyon ke yo ap fè avèk sistèm jidisyè ameriken an. Il n'est qu'à attendre. Men sa ki klè, son krim ki fèt an Ayiti ke li o Zetazini. Son krim ki o sa yo rele pèsekisyon. Yon de eleman ki pou mennen nou vè de eleman prensipo. Dakò? Men, ki rapò kolonbyen yo te gen ak Jovenel? Se yon jwèt pou yo vin fè. Mande ki moun nan sektè prive a? Ki moun nan sektè politik la? E ki moun tou nan kominote entènasyonal la? Ki gen enterè pou yo fè sa? E si ankèt la pa rive nan moun ki te finanse, moun ki te bay lòd, se yon ankèt ki pap abouti. Efektivman. Pase ke gen kolonbyen ki di w menm prezidan ayisyen an yo pat konnen. Son misyon yo te genyen, yo ba yo foto, rantre kay prezidan al touye. Men James Solage pa ka di l pat konn Jovenel Moise. Pastè Christian Emmanuel Sanon pa ka di l pat konn Jovenel Moise. Vincent pa ka di l pat konn Jovenel Moise. Ajan FBI ki patisipe nan touye prezidan paka di l pat konn Jovenel Moïse. Èske w konprann frèz e sè? Donk moun sa yo yo peye yo pou yo vin fon krim. Donk fòk nou jwenn otè entelektyèl. Fòk nou jwenn moun ki finanse kote lajan soti. Pa bliye te gon premye, pa bliye te gon premye lajan ki te debloke ki ale jwenn CTU pou rekrite kolonbyen. E kolonbyen yo, genyen ki t ap touche 2 mil, genyen ki t ap touche 3 mil, genyen ki t ap touche 3 mil 200 pa mwa frèzesè byeneme lè ke yo vin nan peyi Dayiti pou yo vin bay sekirite. Hum! Ann avanse Mèt Newton. Li fo rekonèt. Il s'agit de l'assassinat d'un chef d'Etat. Se pa yon bagay ki senp. Se pa yon bagay kòm si m ta di w ke nèg la leve yon bon maten l al fè. E se pa yon bagay nenpòt moun kapab menm panse avè l vwa pou l ta planifye l. Donk, li pa fasil pou jwenn otè entelektyèl la yo. Men, vous savez, que la vérité E un jour ou l'autre fò l sòti. E nan mòd krim sa yo, sa konn pran yon pakèt tan pou jwenn otè entèlektyèl. De la ke nou wè ke jisteman bò kote premye dam nan, pe plizyè lòt sitwayen k ap mande yon tribinal penal entènasyonal, èske se pa se pa ta sa ki ta mye pou nou e nan kad dosye sa? Teknikman li pa posib. Li pa posib? Li pa posib, li twò ta. Pou ki sa l pa posib? Yo fè l nan lòt peyi. Men yo fè l nan lòt peyi e ke gon rezolisyon konsèy de sekirite a pran l kreye yon tribinal. Ok ok. Donk ou panse l p ap posib pou nou? Non, nou deja gen e se pa pou tip de krim sa yo yo fè sa. Se tout yon pwosesis. Ok. Mentenan, ta gen 2 sistèm jidisyè ki sou dosye a. Mentenan fò l ta Teknikman e politikman enposib pou gen okenn ankèt sou dosye a, deja gen 2 ankèt ki nan kou. Gentan gen pwosè k fèt menm pa egzanp, lè Jean Adiel plede koupab, sa vle di ke gon pwosè k fèt nan dan le sans ke nou kapab konprann pwosè nan dwa ameriken an donk li pratikman enposib. Mèt Newton, nou wè gen anpil moun ki gen dout jisteman pa rapò a ajan FBI yo. Selon ou menm, Mèt Newton, ekspètiz ou, èske ou panse ke nou ta dwe gen vrèman de dout tout bon sou ankèt lan pa rapò jan ke nou wè ajan FBI yo ap konpòte kò yo? Èske ou panse nou sou bòn vwa kanmenm ou nou dwe kenbe dout la? Et le doute, m renmen, m sonje ke Descartes disait que le doute c'est le, c'est le, c'est le fils de la raison. Se sa. Depi w ap rezone, premye fil kondiktè w dwe gen an se le doute. Bon, il faut douter. Et d'autant plus que nan dosye sa a m rete konvenki ke ke te gen de men entènasyonal ladan l, oubyen pasivman, oubyen aktivman. Mentenan, gon kote ke ankèt la gendwa pa ka rive. E dezyèm bagay la, m te di l deja, kiyès moun k ap mennen ankèt la jiskaprezan Ozetazini? Se le gouvernement. Se pa yon jij. Paske tout eleman nan dosye a, se FBI, se Homeland Security, se CIA, se lè zajans sèvis entelijans ameriken yo ki ap mennen dè dokiman, k ap mennen dè eleman devan jij la. Donk, jiska prezan se le gouvèneman, se le politik, le kote politik ki detye le dosye. Sa vle di ke l ap toujou fèt nan enterè moun k ap dirije yo pou le moman. Donk, sa pa vle di nou di y ap kache anyen. A sa n di. Men nou di, pa egzanp. Y ap pwoteje enterè yo kanmenm. pou lòd Ministè Lajistis Ozetazini te mande pou yo aplike yon lwa, se lalwa Ozetazini ki pèmèt ke yo mete sou sele de dokiman. E nou kwè ke jij la li menm tou lòt jou li te sèvi yon gag order kote ke yo pou sekirite temwen yo gen bagay y ap kite sekrè, gen de enfòmasyon ke yo p ap pataje menm avèk lè paran de viktim. E pa bliye nan dosye sa, Alò, sa mande yon gwo deba jiridik. Nou kapab konstwi yon agimantasyon jiridik kòm sitwayen ki estime ke yo viktim, ke yo soubi dè domaj. E kapab fè sa yo rele yon class action Ozetazini pa egzanp. Mennan, e. Li pral detèmine èske se yon sivil oubyen yon penal ke li ka fè l, men jodi a, se yon bagay ki trè enteresan, de sitwayen te kapab sezi lajistis paske gen sitwayen ki mete enterè yo travalize, men se yon gwo, yon gwo deba li ye, paske nan sistèm ameriken an chak fwa w ap fè yon aksyon, fò se nan the cause of action Èske gen yon koz efektivman ki kapab mennen a aksyon an? Se espesyalis yo pral detèmine sa. Nou gen yon kesyon pou Mèt Newton pa rapò nou wè premye tantativ ki te fèt pou asasine prezidan Jovenel Moïse an 2021 nou konnen ke jisteman ebyen te gen Marie Louise Gauthier m pa konn ki kòman w panse sa ki sa w wè de premye tantativ de tantativ ki te fèt pou asasine prezidan. Kòman w konprann sa ou menm kòm avoka e Mèt Newton? M pa konn si w se mizisyen oubyen si w te konn jwe teyat, gen bagay ke blan ameriken an rele dress rehearsal, sa vle di ke lè w pral fè, ou pral jwe yon match, ou pral jwe teyat, ou pral jwe mizik, ou fè sa rele yon repetisyon jeneral lavèy. Ok. Sa vle di yo prepare l. Apre 7 fevriye a gen yon repetisyon ki deja gen dress rehearsal ki pral mennen nou nan 21 nan 7 jiyè a. Mettenan, sa ki etone nou se ke nou sonje nou te viv sa a le 17 desanm 2001 sou Aristide. M pa konn si w sonje sa. E nèg antre nan palè nasyonal. Polisye touye ladan yo. Nèg yo touye, tire polisye de palè nasyonal jiska travèse fontyè avèk gwo M-50 yo nan men yo. Nèg ki te nan opozisyon kont Aristide di yo te montay. E sèl si misye te mouri yo t ap di se vre. Enben se menm jan 7 fevriye 2001 an, gen moun ki di y ap fè politik. Paske yo renmen peyi a. Pou yo chanje peyi a. Bon men sa bon moun fè lè wap fè politik an Ayiti fòw kondane la vyolans si w renmen peyi a vre. Se sa. Ebyen nèg yo di se montaj Jovenel tap fè. Alòske se menm manda sa ke nèg yo di yo ta pral egzekite sou Jovenel 7 fevrier se menm avèk manda sa ke mesye Sikili yo yo di yo te vin egzekite sou Jovenel pou yo tou touye l la. Ou te gentan ban nou kolonbyen yo. Map bay non pa mwen. Yo gen posiblite pou yo vin pa m tou. Men kòmsi kounya la kiyès ki nan prizon an la? Eske se moun ki nan prizon la aktyèlman an yo kapab yap vin pran ou pase la gon ekip moun nou wè ki nan lari a la? Bon nou pa menm bezwen pale de Badjo se si e sèten ap enterese a Badjo. Vitelòm yo gentan met lajan sou Vitelòm nou konn sa. Men nap pale gwo tèt yo. Se pyès moun non. Sa m ta di. Se pyès pizol ki ladan l. Eksedatè. Paske, ou konn ki danje pou n pa antre ladan l? Pou yo chèche yon gwo non. Oubyen yo gonfle yon moun. Yo ba l kòd krim nan pou yo fini avèk bagay la. Ya yon bouke misè. Yo souvan fè sa pa bor isit. Se sa. Pou yo pa rive sou moun ke yo dwe rive. Fò nou fèt atansyon. Sa vle di la ou panse yon moun ki malad la, kòmsi ki te gen maladi kansè l, ki kounye a lan faz teminal, li gen dwa deside pran tout chaj yo, di se li, pi pou pèp ayisyen fini ak bagay sa. Non, pase gen youn la ki manke mouri dènyeman wi. Non pou moun ki pa konnen, Boulos manke mouri dènyeman medam mesye, e lik te dil nan yon entèvyou. Donk, antouka an nou swiv. Men dominiken yo, dominiken yo te nòmalman yo menm tou. Ou di bagay la ki kòmsi ki parèt amizan men ki gen anpil sans. Sa nou vle di? Pinga nou wè yo pran moun la yo gonfle l. Yo di Badio, yo di Vitelòm, yo pa konn ki lòt moun ap pran. Epi nèg avèk bèl malèt lajan, nèg bèl kostim, bèl koulè ki te finanse krim sa a. Epi pou yo tou bliye yo non. Se sa. E sa li ekstrèmman enpòtan paske nou te wè Anndan krim sa a, ou aprè krim sa a, kanpay de divèsyon ki te genyen o nivo de gwo près entènasyonal la, ou wè yo bese. Yo bese paske yo poko jwenn tèt yo bezwen yo. Or, sa ki klè, sè ke si yo di te gen 20 milyon dola ameriken ki pase nan sistèm bankè dominiken an, m pa kwè gen dominiken ki te gen pwoblèm ak Jovenel, pa egzanp. M pa kwè, m pa konn kiyès moun nan klas politik la ki te gen enterè menm lè te gen pwoblèm ak Jovenel pou yo te al bay tout lajan sa a. Mesye, m pa di ke tout moun te renmen misye ni an Repiblik Dominikèn, ni Ozetazini, an Ayiti, se pa sa ke je suis en train de dire. Mwen di kiyès moun ki gen enterè pou ranmase, pou vin fè operasyon sa a. E moun sa yo, yo pa kab renmen tout, tande, konprann byen wi, nèg yo di sa k pran Jovenel depi lè l soti an Turquie a, sou pwoblèm la avyon yo te genyen, sa yo di ke gen yon peyi ki t ap resevwa Jovenel nan men yo. Yo te gentan gen pwojè pou ale avè l. Ki bò yo t ap ale avè l? Nan lespas? Sou Mars? Sou Jupiter? Donk fò w konprann sa m ap di w la. Gen yon pakèt moun ki gen gwo enterè nan asasina sa. Pita yo vini avèk yon moun la yo gonfle l. Yo di bon ou konnen Badio se gwo òganizatè Vitelòm. Ou konnen l gen anpil zam. Yo gonfle yo. Ew pou di psig anpil an Haiti? Kote w ye ya? Kote w ye ou ka fè ankèt la mache. M sur si pat gen anpil moun ki tap pale konsa paske jan nèg yo te vin pran Jovenel yo touyel la la yo panse se yon piti misan gado. Efektivman. Ou san fanmi. Men gen de moun kou ou, gen yon pakèt moun nan diaspora, gen yon pakèt moun an Haiti tou ke nou wè yo ke n pa wè yo men ki fè vwa yo, ki fè tande vwa yo. fòk nou kontinye men sousi avèk anpil objektivite. Mwen menm m pa konn kiyès ki fè krim nan, m pa ka di kiyès yo arete ak kiyès yo pa arete men nous avons des éléments connus ki deja la e ki kapab bay lòt moun epi fòk ankèt la rive a moun ke n pa wè yo. Lè m di moun ke m pa wè yo, m p ap pale pou wè Vodou Rize k ap di sa m pa wè yo non. Moun ke m pa wè yo. Moun ke m pa wè yo. Sa k kache yo. Gen sèvo ki ap kache la, ki ap swiv emisyon an la, ki ap di kilè pou Jimmy a Newton mouri, nèg sa yo pale de bagay sa yo. Wi wi se sa, yap tande nou la wi, yo anba live nan la, yap swiv la, yap pran nòt. Men mèt Newton, mèt Newton nou wè te gen plizyè manda ki te mete depi avan, jodi a la nou wè sou gouvènman sa gon ekip manda yo retire, etanke avoka kounye a la kisa ou panse ki kapab fèt? Si se yon jij ki retire manda a, jij la gen rezon l pou l fè sa, li gen dè eleman ke mwen mwen pa genyen, ke ou pa genyen. M te tande dènyèman pastè fò, m pa sonje, m pa sonje non yo, ki te ale devan jij la, jij la retire manda a, men retire manda a pa vle di ke moun nan pa nan metye a ankò. Paske, ou pa ka deplase kite peyi a. Paske se pou nou konprann yon bagay. La jistis ne veut wè rann jistis ne veut pas dire arete dayè yo aprann nou an dwat ke la liberte se la règle e la prizon leksepsyon e mwen menm je di la kondanasyon nou pap dwe kapab mete yon moun nan prizon san ke n pa jije l san ke n pa t gen dè eleman ki trè klèman etabli sou patisipasyon nou men malerezman menm lè kolonbyen ki nan prizon an ayiti An admèt ke sa pral gen 2 zan la, yo pa konn poukisa yo la. Yo konn sa yo fè wi, men fò lajistis di yo li. Fò lajistis di yo li. E donk, sa vle di ke dwa yo ap vyole tou. E fò n rekonèt sa. Non, se nòmal, se nòmal. Ke yo pa t gen dwa. Fò yo gen dwa, lè konsa fò yo te konn kisa ki soti kont yo. Yo genyen yon òdonans. Si yo vle fè apèl de òdonans la, yo fè apèl de òdonans la. Pou a posito l ap mache. Jiskaprezan, nou n sòm pa la. Bon. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou tap tande mèt Newton Saint Juste, donk. Dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, se pa yon ti koze ki piti e se pa yon dosye kap fini. E malgre tout mannèv, ou mèt kwè m, asasen kriminèl yo pap ka kase fèy kouvri dosye sa. Paske, jan ti pwovèb kreyòl la di, tout jou pa dimanch. Yon jou pou jibiyè, yon jou pou chasè. Ou te kapab toujou ap fè krim, ebyen, dènye grenn sa ou rive sou li fò w peye pou tout sa w fè yo. E jan mèt Newton di l, Nou pa batay dèske Jovenel Moïse mouri. Men n ap batay, n ap travay pou n jwenn jistis, paske s on krim ki fèt kont chak grenn Ayisyen, kont souverènte peyi m. Menm jan yo vini yo antre kay yon prezidan, yo asasine l. Demen si Dye ve, yo ka debake, yo asasine w. Apre demen, ebyen yon gwoup moun ka parèt nan peyi Dayiti, yo touye 5 milyon Ayisyen. Donk, medam, matmwazèl e mesye, pèp ayisyen, fòk nou leve kanpe, fòk nou travay, fòk nou batay pou n di non! Sa pa gen dwa fèt. Fò nou jwenn jistis pou tout moun ki tonbe yo. Fò moun ki fè krim nan peye pou sa l fè a e pou nou sèmante pou n di jamè sa pa gen dwa repete nan listwa nou ankò. paske a chak fwa non Jovenel Moïse monte nan bouch mwen pa rapò ak sa ki te pase sa fè m santi m mal sa fè m santi m wont sa fè m santi ke m bl sa fè m santi m pa moun sa fè m santi ke mwen pa gen dwa pou m viv mwen pa gen dwa a la libète mwen pa gen dwa pou m manje mwen pa gen dwa a la sante mwen pa gen dwa a ledikasyon donk pèp ayisyen Kenbe fèm. Jistis Bondye se kabwèt bèf, menm si l pran tan l ap rive. Men nou menm, fòk ke nou leve pye nou. Paske l klè nan Labib, Letènèl di fon pa, l ap fè nèf yo pou ou. Nou pa ka chita on kote, fòk nou leve pye nou, fòk nou avanse, fòk nou mete nou sou sa. Paske Yo pa pot jistis ba ou, men se ou menm ki travay pou jwenn jistis. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. M prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye. Randevou kase setè pita pou yon live spesyal. Bizou bizou one love.